Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon byen bonè jounen jodi 15 jiyè 2021 an yon sitiyasyon tansyon sou wout ayewopò la Anpil bal ap chante entre force de l'ordre avèk bandi ki yo menm kantone tou pre a. Mesye yo sèmante sou vi yo, an parlan des hommes armes illegalement, ebyen pou yo kapab efase blennde ki pran kontwòl zòn sila. Fòk mwen di nou byen ke blennde sa yo, youn nan yo sitiye li nan tèt kafou Simon, pou moun ki konnen zòn nan byen. Gen yon dezyèm blennde ankò ki stasyone li nan antre wout Batima. Pwi, genyen yon lòt blennde ki li menm stasyone li bò DHL. Men, mesye yo di Reginald Boulos ki fè mete yo nan zòn sila. Ebyen nèg yo sèmante ebyen blende sa yo yap sezi youn kanmenm. Son dezyèm izo donk lèzòm ki kontwol la zòn donk yo di ke ebyen yap pete bal maten midi swa avèk blende sa yo se sa ki lakòz te gen yon panik o nivo de zòn aewopò la jounen jodi a. Lè li te fè onzè nan maten nèg yo fè yon kanpe. Petèt pou yon repriz dan laprè midi ki gen zam nan men yo pou kwèl ye la yo pa pè anyen paske animal nan mal li nan mal nèt ebyen batay ap kontinye. Genyen yon foto mwen vin jwenn alò se pa youn se plizyè plizyè foto ki viral sur lè rezo sosyo nan foto sa yo ou kapab remake se byen Jovenel Moïse un homme ki a bati kanpagn e ki aksede a la prezidans di peyi, katran e kelke mwa, il a ete asasine. Men, nan yon premye tan, anpil moun te enterese pou te kapab wè foto Jovenel Moïse. Foto yo kòmanse deklanche sou rezo sosyo yo. Te gon premye gwoup de foto kote anpil moun idantifye sa se kadav Jovenel Moïse. On a fait croire que Yo pete je l, yo kase ponyèt li, yo kase janm ni. Jiskaprezan atravè foto ki t ap sikile yo, anpil moun pa t fin kwè. Men jounen jodi a la, avèk foto sa yo, nouvèl foto sa yo ki yo menm ap sikile sou lè rezo sosyo, ebyen nou wè Jovenel Moïse yon je l rache. M pa konnen si gen nèg ki konn al nan gagè. Gen yon kòk ki rele kòk bòy, sa vle di li gen yon grenn je l ki rache. Prezidan nou an sanble ak yon kòk bòy. Sa vle di ki sa? E fò m di nou byen ke pa ke sa paske lè w ap gade pou wè se yon kadav yo maltrete. On a imilye. Le cadavre du president de la republique sa dwe rete konsa men non humm enpunite a rive tro lwen m panse ke sa se en fèt dènye gout dlo ki dwe ranvèse vaz la Jovenel Moise sa fami yo dwe jwenn jistis e fok jistis blayi men. Depi lè asasina a, m ta kapab di se flou total. Nou sèlman konnen ke Jovenel Moise li mouri. E ankò plis, foto sa yo ki ap sikile sou lè rezo sosyo pou lenstan, sa ta montre ke menm lè on nèg ou pa nan kan ansyen prezidan an, men kanmenm kè w ap fè w mal paske se yon ayisyen, se menm koulè po ansanm avèk nou. Men sa ki parèt pi tris nan dosye sila, sè ke enfòmasyon ta fè kwè genyen Ayisyen ki ta konplis nan kesyon sila. Kòman yon nèg ap santi w lè ou patisipe nan yon krim konsa, apre sa ou matirize kadav la, ou rachonje, ou kase ponyèt, ou kase pye, petèt pou kapab fè kèk bagay malefik? Waw! Degre de mechanste a, li rive twò lwen. Wi li rive twò lwen paske lè wap gade mesye ou di gade yon kadav premyè bagay ou di son prezidan de la repiblik twazyèm bagay ou di nou sòm an 2021 katriyèm bagay ou di eske le prezidan nore pa ete livre wi se kesyon sa ou oblije ap poze tèt ou ebyen yon lòt fwa m ta kapab di m vrèman trist. se ankò pli trist. E fò m di nou byen ke depi asasina Jovenel Moïse lan, m fè anpil efò pou m kapab kenbe moral mwen, men de tanzantan m santi ke moral bès, paske jan Jovenel Moïse mouri a, se pa konsa pou l te mouri. Men ofèt, se Ayiti tout bagay posib. Kounya la a nou pral chita sou yon ansanble dartikl ki sòti nan divès jounal. Refleksyon dè zotorite de sèten peyi ki yo menm estime ke genyen kèlke zotorite nan peyi Dayiti ki ta enplike nan asasinay Jovenel Moise. N ap li pou ou. Premye minis Claude Joseph vize pou asasina prezidan ayisyen an, 3 kolonbyen denonse li e yo menm yo soulinye ke gwoup mèsenè yo, mesye sa yo, sèlman 7 nan yo te okouran de plan sila. Lòt yo vwayaje men yo twonpe. Noticias Caracol, li menm gen konesans pa rapò ak prèv ki lye dirijan enterimè sila yo ak asasina a. Asasina Jovenel Moïse la kòmanse planifye nan mwa novanm 2020 nan batiman syèj CTU, Security, nan Miami. Moun ki reyini yo se Venezyelyen Antonio Intriago, pwopriyetè antrepriz, manadjè Kolonbyen Arcangel Pretel, Ayisyen Ameriken James Solage, yon diplomat Ayisyen nan non Fami Ascard, medsen Ayisyen ki deja anba kòd Christian Sanon, Jonathan Riviera Garcia. Patisipan nan rankont nan Miami yo te prevwa apati moman sila pou kapab anlve Prezidan Moise e pou pran pouvwa a e kite kòm Prezidan Claude Joseph, aktyèl Premye Minis peyi Dayiti. Revelasyon sa a se yon kout pokè an plis pou ankèt la. Otorite ayisyèn yo ak anketè FBI yo konsidere premye minis lan kòm youn nan eleman enkontounab nan krim sila a. Bò kote Doktè Sanon ak John Joseph Joël, ansyen senatè ki li menm jounen jodi a, nan mawon. Se yon bonm politik si nou rann nou kont di fèt ke Claude Joseph dirije peyi a e ranplase prezidan ki asasinen an. Jounen jodi a, presizeman, premye minis lan evoke fineray prezidan. Brèf, san w premye tèks. America Info 7 fè kwè, daprè FBI, PM Claude Joseph ta youn nan otè entèlektyèl nan zak asasinay Prezidan Jovenel Moise, daprè jounal Noticias Caracol. Li di ke krim sa kòmanse planifye depi mwa novanm 2020 nan antrepriz CTU Security nan Florida. Nou te di sa deja. Genyen yon lòt atikl Caracol Radio. Premye minis ayisyen an pami sispèk planifikasyon asasina a. Ankèt preliminè yo mennen pa bò kote FBI ak otorite ayisyèn yo. Ankèt sa yo ta relye Claude Joseph kòm youn nan sèvo. Bagay yo anpil dan la repiblik si nou rann nou kont nouvèl k ap sòti de tanzantan. Èske kounya la a m pa kab di ke Claude Joseph retwouve li? nan yon sitiyasyon kazi difisil. Ekoute se, m ta kapab di yon sòt de pretansyon, la on mè sa o kondisyonèl, on lakiz. Men, èske o fon, Claude Joseph se ta youn nan koupab nan dosye sila? An nou pati la pou kèlke reyaksyon. Léon Charles, DGAI, Lapolis Nasyonal Dayiti, demanti enfòmasyon medya kolonbyen ki se Noticieros Caracol ki ta fè konnen PM nan se youn nan sispèk nan kesyon sila, sètadi patisipasyon prezime Claude Joseph nan asasina Jovenel Moise. Mesye Charles fè kwè sispèk yo pa fè ankenn deklarasyon nan sans sa. An nou li nòt ki sòti pa bò kote Lapolis Nasyonal Dayiti. La direksyon jeneral de la polis nasyonal d'Haïti porte a la konesans du publik en jeneral e a la pres en partikulye ke... L'enquête autour de l'assassinat du président de la République, M. Jovenel Moïse, est toujours en cours. En cela, elle bénéficie de l'accompagnement technique des enquêteurs du FBI et de plusieurs autres techniciens étrangers. La police nationale d'Haïti précise que, contrairement aux allégations diffusées par le média colombien Noticieros Caracol, les indices et d'autres informations collectées dans le cadre de l'enquête ne relève aucun lien avec le Premier ministre en place et les suspects n'ont fait aucune déclaration en ce sens. La police nationale d'Haïti met en garde contre toute manœuvre de diversion et renouvelle sa détermination à poursuivre l'enquête en cours jusqu'à son aboutissement. Monsieur Charles fait tout tout ça a dit sous PM Claude Joseph, c'est du mensonge. Hum, tête Men y a un problème c'est que nan nòt la yo mete Direction Générale de la pnh en date du 15 juillet mais la note n'est pas signée y a un problème donc est-ce que se yon moun ki ekri nan non Léon Charles ou byen se te petèt twòp rapidite ki lakòz yo pa gen tan siyen nap pati pou lòt enfòmasyon. Anplis, genyen anketè Direksyon Santral Polis Jidisyè ki yo menm fè gwo arestasyon. Hum! Anketè Direksyon Santral Polis Jidisyè arete, mèkredi 14 jiyè a, Renaldo Covington ak Gilbert Dragon nan kad ankèt sou asasina Prezidan Jovenel Moïse la. Yo sezi anpil zam ak minisyon nan men nèg sa yo, lakay yo patikilyèman, daprè yon nòt ki pibliye. Pa bò kote lapolis nasyonal sou paj Facebook li, 2 nouvèl arestasyon ki efektye mèkredi nan kad ankèt sou asasina Prezidan Jovenel Moise, se jan nou diw li a, Renaldo Corventon ak Gilbert Dragon, daprè yon nòt ki pibliye pa bò kote lapolis. Pèkizisyon efektye nan domisil endividi sa yo an prezans yon jij de pè. kalib 9 milimèt, 2 jile par bal lakay Dragon. Yon lòt kote, genyen avi de rechèch ki lanse kont Désir Gordon Fenil daprè nòt sila. Li te responsab lokasyon veyikil nan kowòdinasyon rankont avèk mèsenè yo epi nan kad pèman materyèl yo. Sou plan administratif, 24 mezi konsèvatwa deja pran kont plizyè polisye ak responsab inite e 4 yo menm plase an izolman toujou daprè nòt sila. Nouvèl konsènan Dimitri Hera, kòmandan an chèf inite sekirite jeneral palè nasyonal la, Dimitri Hera plase an izolman depi mèkredi. aprè odisyon enspektè jeneral pnh la nan kad ankèt sou asasina prezidan repiblik la Jovenel Moïse. Nimewo 1 USGPN nan pat reponn jounen mèkredi an ak konvokasyon pakè kapital la pou yon seyans odisyon sou menm dosye sila. Pou eksplike absans li, mesye Herard mete an avan mezi konsèvatwa li fè objè. Kòmandan an chèf USGPN nan kondwi nan selil li pa bò kote ajan kò elit, Swat team. Bon! Humm! Anpil dosye nan la repiblik. Nou fè yon veritable melting pot pa rapò ak tout dosye ki gen a wè ak asasina e pi ankèt la tou. Sa vle di nou nan faz ankèt. Men, ekoute, fò m di nou byen, Jovenel Moise alò fanmi li kapab jwenn jistis paske jan bagay yo ap pati la a sè ke a chak minit m menm anvi di a chak segond a chak è e chak jou genyen de enfòmasyon ki ap sikile wi enfòmasyon ki ap sikile e bagay yo sanble pa piti ditou antretan fòk nou di ke premyè dam repiblik lan twite depi lopital kote li ye an pou. Sye tout moun ki ede li nan lapriyè pou kapab rete an vi. Nan mesaj li, Martine Moïse di li pat vle kwè mari li pati nan kondisyon trajik sila. Bon, eske se m ta kapab di vrèman yon tweet de Martine Moïse? Ben, puiske se mesaj sa li reprann pa bò kote Haïti 24, ben nou fè li konfyans. Ebyen fò m di nou. Tande byen, an Ayiti ya de kriminèl, ya de mechan, gen tòsyonè. Men fò m di nou, èske n pa ta kapab di lanmò Jovenel la tou se yon fason pou kapab di Ayiti ap rejenere tèt li? Ou wè genyen de non ki kòmanse ap sòti. E m ap mande jounen jodi a la a, si yon nèg ou te patisipe nan asasina Prezidan Jovenel Moïse, e ke ou tande non w ap site a travè la repiblik, ki sa w ap di tèt ou? An s ki konsène Claude Joseph, eske li dwe gade silans, kite rumeur la kontinye ap kouri sou do li? Eske li dwe mete yon nòt deyò, an pasan par la primature, kote l ap dirije, pou kapab demanti tout enfòmasyon sila yo? Yon ansanb lòt de kestyon. Men ekoute! Nou pa ka di wi, nou pa kab di non. Paske, kant se rumeur, ou pa kapab kouri afirme. Ou pa ka rete afirmatif a se pwen la. Men, lè gen jounal etranje ki ap ekri, ki ap bay sèten detay, paske sa ki parèt pi etonan nan kesyon sila a se ke yo di w ke genyen pi fò mèsenè yo ki pa t okouran. Se sèlman 7. Menm lè an partan wap jwenn anpil konfizyon sou dosye sila paske on moun kap gade dosye asasinay Jovenel Moïse la fòk ou fè trè atansyon fòk ou mete tèt ou an plas se kòmsi ou genyen yon pwoblèm matematik wap rezoud oubyen pwofesè ap fè li men si w pat la okòmansman ou pap ka wè fil ekwasyon an konprann byen sa vle di. Fòk ou la e konprann depi lè nouvèl la tonbe kòmkwa Jovenel Moise mouri, depi lè yo di ke se mèsenè ki touye Jovenel Moise e genyen yon seri de deklarasyon ki fèt fòk ou al retande yo. Sa kap rive, gen nèg ki fè absus a travè deklarasyon yo. Men fò m di nou ke je suis pas là pour condamner. Men si w ap gade byen a travè anpil deklarasyon ki fèt, gen ti erè ki glise. Paske pa bliye m toujou di nou byen ke sou chanèl sa a, Le crime parfait ça n'existe pas Barbecue pase nan yon zòn li touye yon moun Ebyen lè yo di se Barbecue Barbecue monte sou rezo sosyo pou l di se pa mwen epi wap wè foto kote Barbecue tap pase nan zòn nan Sètadi le crime parfait ça n'existe pas. Si Claude ta mele nan dosye sila a, ebyen ap genyen de endis. E n swete ke nèg yo vini avèk endis sa yo pou montre a klè ke Claude Joseph orè patisipe, omwen se ta youn nan otè entèlektyèl asasina Jovenel Moïse. Se prèv n ap tann. E si ta genyen prèv sou dosye sila a ke Claude Joseph retire kò l, epi mete tèt li a dispozisyon lajistis, se ta kapab petèt yon bèl kou pou Joseph Lambert. Oubyen se ankò le kawo.